Paske nou menm nou se yon enstitisyon politik. Nou pa senpleman yon pati politik, men nou se yon enstitisyon. Wi dakò, dakò, dakò. E nou bezwen anpil fanm. Fanm yo, nou bezwen anpil fanm nan peyi an, paske nou kwè ke fanm yo gen kapasite pou yo kapab ede peyi sa a avanse. Men malerezman, ou konnen peyi nou jan li ye, donk yo manke, yo pa vle bay moun yo valè ke yo ta dwe ba yo, yo pa vle bay fanm yo valè ke yo ta vle, yo ta dwe, yo merite. Men nou menm nou son lòt enstitisyon, nou son lòt strikti e lòt bagay e nou konnen sa nou menm nou se. Nou pa yon ti moun nou menm. E m panse se rezon sa ki pèmèt mesye Rony mete w an kontak avèk mwen menm etan ke prezidan pati an paske mesye Rony se youn nan se youn nan konseye pati a donk nou nou sòm Nap nou antre pou nap travaye nap travay ansanm donk pou nou wè ki kòman nou ka retire peyi a nan eta ke li a ke nou menm nou kapab bay yon espwa avèk timoun kap vini yo yon espwa avèk jèn yo epi yon espwa avèk adil yo fanm gason pou fanm yo kapab gen de gran pwogram ki kapab pèmèt ke yo antre nan sosyete a yo penetre nan sosyete a epi yo kapab gen yon reyisit nan lavi yo san ke yo pa bezwen pran yon seri de risk tankou y ap kouri pasi pala, al nan peyi etranje, pran wout a pye, fè yon pran bann sakrifis, sa ki mouri, sa ki, konprann, pran imilyasyon. E la nou menm se la n ap travay e m kwè ke Mesye Rony li menm li se yon konpetans. nan pati a e se youn nan rezon ki pèmèt ke l mete ou an kontak avè mwen menm etan ke di etan ke prezidan pou wè kòman nou kapab travay ansanm pou nou chanje kondisyon pou nou amelyore kondisyon vi moun an Ayiti. Ebyen ok dakò m byen kontan pale ansanm avèk ou tou ebyen n ap ale. N ap kontinye n ap kontinye n ap kontinye pastè n ap pas n ap kontinye pale fòk nou pale e bagay la travay la s on travay pòtapòt li ye. Youn di lòt, donk n ap rete an kontak, n ap pale past. Dakò Mesye Rony, travay la nan men w, fè tout sa ki nesesè pou nou kapab. Pou nou kapab jwenn krèm peyi a, pou nou reyèlman pou nou rive chanje peyi sa. A byento pastè. Dakò, ke Bondye beni w sèvitè. Dakò bay. Bay. Hum, ok. Wi la konnen li, la konnen li. Li konn papa w byen. Dominiken wi. Egzakteman. Premye moun li di m se Dominik. Donk se, se konsa bagay la ye. E, e la, men, ou konnen, m pa konnen egzakteman sa nou ka fè pou misye, kè n ap fè pou li di l pou mete l prezidan la, m pa konnen non. Enben, n ap goumen pou li wè w, n ap goumen ou konnen nou abitye goumen, n ap goumen. Enben. N ap goumen pou li. Kounya li menm la pou l fò l avanse tou. Fò l avanse, fò l fon avans paske ou konn politik pa fèt san kòb, ou konprann? Donk ou pa ka mal fini pa al nan lagè l voye plim li. Wi, e de mesye w ap pale avèk li epi lè fini pou l ta rele mwen mwen menm, ou konprann, pou l konn sa n ap fè. Egzakteman, donk se sa nou pral fè, n ap kontinye pale, e n ap kontinye pale Rika.